Mèsi paskew rete avè n, mèsi paskew toujou konekte nou se Sofia TV 83 rezo enfòmasyon an, bonjou bonswa tout moun, yon plezi ankò pou n enfòme w e jodia nouvèl yo bay gwo kè sote, ensekirite, lamizè e se gang ki gen kontwòl 4 kwen teritwa nasyonal la. Sa w pral tande la pase nan komin kafou sepandan lapolis pouri Baz Karavann lan tou, e selon sa tout rakonte, se trayizon ak gwo van divizyon ki pete nan mitan polisye yo, e sa bay kòm rezilta, plizyè polisye ap travay e se alye chèf gang Krisla, nan moman sa n ap pale a la, Kafou fini e bandi sèlman k ap feraye. Enfòmasyon kote tout revandike pa gen oken rezon pou bandi al pran swen nan lopital. Medam mesye anpil koze sou sijè sa poko deplase rete la enfòmasyon yo ap vini youn apre lòt nou nan pwoblèm e si lapolis la ak lajistis dirijan nan peyim pa di yon mo bandi ap touye nou youn apre lòt. Komisè Jules Jean Gardy, prenez note! Gen Ti Bim, gen Pipo, gen Ti Peter. M tou gen 2 Peter. Men towo Peter a la, pi gwo jeneral la. Ou a wè misye menmen ti bagay nan men l la. E se nèg sa yo ki manje Davidson ki te chèf karavan nan. Davidson, e men nèg sa yo t manje misye. Aprè nan vanyan nèg yo manje jeneral 60. Men misye, li met jeneral. Depi ou met jeneral devan non nèg yo ap manje w. Men penti byen piter wi, penti piter avè yon manje 60 polisye wi, polisye kap manje polisye Ekoute Gen pipo, gen choupit, gen ti piter, gen pouchon, gen mikmik, gen lakosad, gen pepe, tout mesye sa yo. Se krisla se jwè krisla wi. Paske sa pou reflechi. Nan tout nèg m site la yo. Pepe sèlman ki son misyonè. Pandan map pale la ale nan lopital dikini an menm. Mwen menm ki voye w al anndan lopital dikini an dim kisa w jwenn. Paske tout solda Christ la ki pran bal nan goumen an se lopital Dikinian yo al pran swen. Se tete k pale ak peyi a. Dayè lopital sa te gen yon ti bebe ta nou kite mouri devan an. Yon ti bebe. Paske dam nan pat gentan rive. Misye kriye tankou timoun premye pitit li. Pou mank doksijèn nou pa kite l antre lopital la. paske n di woy pa la dam nan te fin akouche alòske se gentan l pa gentan rive lopital lan timoun nan pèdi lavi l men kou se sòlda krisla nou pote boure pou n ba l swen donk si komisè a vin la l serye li pa nan gang krisla pran ekip ou debake al siyone lopital dikini an kounya epi di m sa w jwenn pami yo w ap jwenn choubi ki pran bal manm karavàn manm aktif karavàn. Paske lè gen batay matisan karavan nan vin sipòte krisla. Si nap fè peyi fè peyi si nou pap fè peyi tou fèmen li n fini bon m repran sa m di a. Paske polisye ap tonbe son polisye ti ekran nèg yo asasine l Jeff, Patrick nan operasyon ap mennen aktyèlman tout kamyon nèg yo detounen se Patrick ki kondwi kamyon antre. Enspektè Joachim Pierre Morvan denonse misye deja wi Morvan tèlman denonse misye misye ekri Morvan an prive pou lap manke l dega Ohh moun de byen l ye nou jwenn ap detwi moun bagay sa yo wè depi m wè on ti vòlè vin fon kòmantè konsa anba paj mwen m tou bloke l Ohh nap detwi moun map detwi moun paske map denonse parèy ou yo map detwi moun. Morvan denonse misye deja wi li vin nan inbox Morvan wi poul vin ak mankel dega oh Morvan ap detwil apa li jodia paske kisak rive m tap di sa yon zanmi lèm tap denonse kafou karavan kafou la gon pakèt moun kafou t leve oh TT kafou se kote pi trankoul aktyèlman la. Si pa gen anyen ki fèt, Kafou ap vin pi mal ke Matisan. Tout vòlò w denonse isi yo dwe bon moun yo ye. Gen youn ki t ap vòlò, mache vòlò tè moun nan Pernye. M denonse li, misye di oo, li pral rele m lajistis, pase papa. Epi kou m denonse li, wè m met achiv li deyò, l mawon kite zòn nan. Se paske peyi, ou konn sa k pase? Mwen rann mwen kont ke sosyete a pa konprann moun ki vle ede l. paske yo plis kwè nan blofè kap ba yo manti men yo pè tande verite si komisè yo voye la misye pa de konivans ak krisla mande ranfò la marine ale aktyèlman nan lopital dikini an epi dim kisa w jwenn ladanl paske krisla gon pakèt sòldat blese par bal se la yap pran swen. E kelkeswa moun ki ret dikini wap dim jou konbyen anbilans ou wè kap rantre sòti dikini nan lopital la si nap fè dezòd fè dezòd si nap fè peyi fè peyi paskel pa nòmal paske si w vin la w vin pou ede se sak fè lèm wè se komisè tigwav la ou veye kafou m di a wè Frantz Elbe son betizè li ye m bò ipe misye. E yon betizè li ye m pa okipe l. Men mwen m pa polisye. Kounye a nèg gen dwa panse ke e ou konprann? Nèg gen dwa panse mwen menm o m vin a m vin m vle kraze polis. E sa wi anpil blofè k di nan mikwo wi. O m ap m ap kraze polis la. Paske yo nan vòlò tou yo menm yo pa konprann reyalite a. Mwen m se enfòmasyon m genyen wi. Bon wè m di w se se kè m ap kenbe m pa li batistè komisè t vin di lôt bò a la pou m ba w tout pakou misye wi de de gran gwav de salomon etc de lôt bò a nan royal haitian tout bagay m gen tout batistè misye devan m la a wi m kenbe kè m poko di sa m ap tann toujou. paske m pa polisye. Dayè, si gon transfè kap fèt yo pa ka mande m avi, m pa anyen, yon senp sitwayen m ye. Hein? E madam Jean Marie, m salye madam Jean Marie 83 ans merci Senè, tande byen wi. Sa vle di ke m pa polisye, m pa nan wo kòmandman lapolis, m pa ka di lapo sa pou yo fè, men fò nèg yo aprann fè vetting anndan lapolis la, fò yo konnen gen dè polisye ki twò konekte ak chèf gang. Se sa sèlman wi. Tande byen, depi ou wè gen goumen nan Matisan, alòske gon pakèt kote polisye ap tonbe pa bal, lapolis di yo pa gen mwayen. M konsyan wi, paske ou konn sa k pase, polisye nan karavàn k al ede Krisla batay yo, an majorite se pa a zam lapolis yo ale. Se Kris la ki ba yo manch long pou yo goumen. Son peyi difisil. Polisye karavane yo depi. Si la nèg la marinn te vle fon sèl ak komisarya kafou pou yo te mete yon ti lòd tap gen lòd se paske pa gen volonte aktyèlman depi ou wè 7 tè 8 tè kafou fèmen kafou pat konsa e se problèm sa m genyen wi avèk komisè belamour wè kounya la vin di kap pran pòz kriye l paske non komisè tande byen. Gen kèk polisye ki te vini kafou ki te sou travay se sen chal ou te transfere yo rapid voye yo al sen chal wi alòske ou te vle rete nan omega pou bay sèvis e frennen kèk vagabon wi ou pat vle paske krisla kòman yon komisè gen moun yo arete sòlda krisla krisla desann vin libere l krisla wi sa krisla yon chèf gang a nou pap fè peyi. Nou pa fè peyi mwen ee nou pa fè peyi nou tande byen pwene nòt mesye le komisè tete vou parl ekoute chèche son to t rele ti bim chèche sou ti bim bay nèg map chèche vrè non nèg sa yo wi men antre tan non vanyan yo depi ou site non nèg sa yo tout moun tout o antouraj kè yo sote yo konn kiyès yo ye ae non vanyan yo chèche sou ti bim. Chèche si yon toro t rele Pipo. Chèche si w Choupit. Chèche si w Ti Piter. Gen 2 Piter, Mesye le Komisè. E sa t fè aktyèlman gen yon gè ki prèske deklanche ant 52 e 54. 52, se Ti Piter yo rele alyas Tèt Dife nan 52 a. Men lòt towo a se gwo pitè. Ou chita a misye deja komisè. Tande wi, ou chita avèk ti pitè a men Ou gentan chita a nèg yo la, ti pitè la wi. Misye bay tèt li non POG. POG. Sa vle di Peter Original General. e misye tiye yon pakèt lòt polisye poutèt tit sa deja se misye pou rele le jeneral mesye le jeneral kou kwe misye pat la banm wè banm wè si misye pala paske m ta tou montre peyi yon bagay paske mwen banm di nou wè jan peyi a vin ye la son peyi de gangle sa di nou pa ka ap fè tèlman twòp rabè pou nèg yo banm gade wi misye la banm montre nou yon ti bagay misye la wi men to a men misye wi men piter. P. Peter, wè mayo ti misye al make P. O. G. Men misye. Jeneral Peter. Eh, men misye, misye t la. Premye imaj wap gade an, tout se misye, se Peter. Tout se Peter, men misye. Heh, eh, nèg ki fre pase l pa gen. Ak mwen yo di misye la, gen rezidans ki tonbe la wi. Heh, li ka kite peyi a, yo di misye sou rezidans. Mwen pa konnen, mande yo. Chabas. Towo sa se vla ou. Ou tande? Tande byen komisè vin gade tou wi e ou fò gen bon telefòn komisè mesye le komisè fò gen fò gen androyid donk vin gade si w pa konnen yo vin gad sou ekran TT a ok e lap montre w kiyès ki la yo epi vin gade pou wè e fè screenshot epi kòmanse idantifye malandren sa yo kay yo nan mitan w se anpil se polisye yo ki avè w men youn pa bon moun. Ok Donk Youn pa bon moun Tande byen men yo la men yo sou ekran gade yo pou wè Men Peter nèg ou wè mayo wouj la Peter tou limen e misye yo rele POG Se vre nou rekonèt gen anpil polisye ki fè anpil bagay ki pa klè Men gen anpil bon polisye tout nan pnh la ki viv ak sa yo genyen. e ki vrèman ap travay pour le peyi, pour la patri, pour la repiblik. Anpil polisye aktyèlman la yo gen antèn bandi sou yo. E sa ki pi grav e pi trist, se paske gen de polisye. ki menm sèvi bandi antèn sou lòt polisyè. Sa m di la grav, li grav anpil men son verite e gen polisye k konn sa. E gen polisye ki transfere deja pou sa. Hum! Ayiti pa piti non. Ayiti pa piti hein. Ayiti pa piti. polisye ki anndan komisarya kap fè antèn pou bandi sou lòt polisyè. Pa lontan la n manke pèdi yon enspektè nan kwadèboukè konsa wi. E se Bondye t sove misye dayè nèg yo t tire sou misye deja misye pran bal se pat jou misye pou l t ale l pa ale. E se youn nan nèg ki anpe ki itil nan kwadèboukè wi. Gen anpil plenyen kwadèboukè aktyèlman. Men gen yon rezon pou sa. E m ap mande Frantz Elbé, e m te di sa deja, ou se DG polis lan. Si w livre Kwadèboukè ak bandi, di peyi a klè. Ok? Si w livre Kwadèboukè ak bandi, pale ak peyi a. A, prezante yon konferans de près, di peyi a ke, wi nou pa kapab, enben nou livre Kwadèboukè ak bandi. Paske mwen te di depi lè baay blende vin la m pa konnen m te di ranfòse kwadèboukè paske li pa nòmal. E kwadèboukè nèg yo te kòmanse panike. Aktyèlman nèg yo tounen pou la pli bèl yo pa panike ankò. Nan Duval yo fè sa yo vle. Aktyèlman la gran jou nèg yo detounen machin yo vle. yo kidnape moun yo vle, yo antre kay moun yo vle, yo fouye moun yo vle nan tout kamyonèt gran jounen. E gen yon lòt strateji nèg yo itilize. Yo ka antre nan kamyonèt la, yo fouye tout moun. Moun yo remake gen yon ti jan pi fre nan kamyonèt lan, yo fin fouye l epi yo desann avè l. Nèg yo di n mache sal wi. E yo menm yo tou sal, a sapat, yo pye atè, yo di n mache sal. Tande byen wi. Yo ka antre nan yon kamyonèt la, yo fouye tout moun ladan l. moun yo estime ki pi fre a nan kamyonèt lan epi yo desann avè l. Ou pa ka fè yon peyi konsa. Donk Kwadèboukè, Frantz Elbé, si w livre l, si w livre l bay bandi, di peyi a sa pou n konnen. Paske sa k ap pase la pa nòmal. Se vrèman inakseptab. Ok. Donk. Konsèy bon pou polisye evite yon seri de zòn. E nan mwen de 24 rè se o mwen 2 polisye ki asasine. Nou konn sa. E gen yon nèg yo kidnape kwadèboukè. Misye lakay li yo kidnape l. M pa konn si yo libere l men yo kidnape misye. Si w son polisye gen de zandwa gen yon seri de lèt pa pou ou. Malerezman se la n rive. Si w se yon polisye, gen kote ou pa ale pou kont ou. Asire w ke moun ou gen bò kote w yo se bon e bon moun yo ye. E menm nan antouraj ou fòk ou pridan. Paske jodi a lari a frajil, atè a pyeje. Akoz mizè, grangout nan peyi an, yo ka livre w pou nenpòt ti bagay.